ki nan sitiyasyon difisil, sitou sa k twouve yo o nivo Repiblik Dominikèn ki gen gwo pwoblèm, e sa tou ki twouve yo nan peyi Latirki, Brezil, Meksik e Chili. M kwè l te enpòtan pou n salye yo. Apre sa, Romanèz, nou salye Ayisyen yo nan kat kwen peyi an, nan nenpòt ki nivo yo ye, nan nenpòt ki kwen yo ye. Men gon desizyon leta vin pran se moute gaz la ki bay nou nan 4 a 5 semèn la prèske anyen pap fonksyone sinon 2 moun kap fè ti ale vini paske nou viv o kotidyen e sa pouse leta sinon se planifye mande yon entèvansyon militè istorikman senatè Jean Charles Moïse eske ou konnen gen de entèvansyon militè an Ayiti la ki bay rezilta si wi oubyen non kisa ou panse k ka vin jwenn nou avèk ekip sa k ka vin la. Radio mega. Merci Romana pou pou kesyon ou poze nou an. Romana èske la lwa peyi Dayiti pa pèmèt oken gouvènman pwovizwa kèlkanswa lè li angaje peyi? Yo pa ka angaje peyi ni a kou tè Ok, ou tande m la kounye a? Ann ale la pou n wè. Ou tande m kounye a la? Wi! Jodi a, ti rès palman ki rete a kapab deklare Ariel Henry apatrid wi e prepare dosye l pou pwochèn asanble k ap vini an pou yo jije misye wi. Romanè, jodi a. de yon pouvwa opresè, ilegal, ilejitim e totalman dekriye pou manèv, sa t ap fè loksidan lèz, si yo ta pran yon desizyon konsa, m konnen yo, tout konstitisyon peyi a ou manèv, li bay pouvwa defakto yo 2 manda. Premye manda l ba yo, Se pou renouvle pèsonèl politik lan si nesesè. Dezyèm manda l ba yo, Leta pa ka kanpe, kontinye, kontinye egzekite afè kourant yo. Apre sa Romanès, m pa wè kòman on moun ka oze pou di Ariel Henry, jodi an kapab angaje 12 milyon 500 mil abitan, eskize m, 11 milyon 900 mil abitan. Epi tou, kominote entènasyonal la jodi an pa ka itilize ni diplomasi kou baton non, Romanès. Radyo Mega. Etazini, Lèzamerik, sou pretèks Ayiti se yon leta de peyi nwa, yo pa kapab. Jodi an, pèp ayisyen an timoun. Nou konprann sa Oumanes. Oumanes, banm pran, banm pran, banm pran Oea. Radio Mega. Oea pa gen otorite nan chat li yo. Ou, yo pa gen okenn enstriman legal ke yo ka itilize. Pou yo fè yon fòs militè an grann Ayiti non yo pa kapab non. Wi mesye nou mande pou eske jan wap pale a gen 2 aspè gon aspè ke yo menm yo ka deside vini m te ka pran 94 pa egzanp oubyen 2004 avèk si se pouvwa pa nou an leta pa nou an k mande l se 2 bagay diferan. Ekoute ou manèt. Radio Mega. M konpwann OEA te gen yon trete ki rele trete asistans resipwòk. Pou yo ka pwoteje peyi manm yo kont atak ki sòti andeyò kontinan an. Jodi an, Yo te itilize bagay sa yo nan epòk bagay Grenad, Repiblik Dominikèn. Men, jodi a, se pa menm kontèks lan yo ye a. E trete sa a, Romanes, li pa aplikab ankò, paske pa gen oken manm, oken peyi ki te siyen l oubyen ki te ratifye l. Jodi a, Romanes, ekoute, nou wè sa sa rele chaj diplomatik. Ariel dekriye. Ariel. Tout moun di se poul pati. Ariel paka oze. E si yon peyi ta pran demann Ariel la o serye nou ta konsidere se yo menm ki pran inisyativ lan men yo pase pa yon esklav a talan, yon esklav domestik pou yo mete nou nan sa nou la. Yo entèveni anndan peyi a. OEA li kapab entèveni Nan yon seri de peyi lè demokrasi menase men bon jan pou yo fèl e pa avèk militè non pou yo fèl yo gen dwa pran sanksyon ekonomik, sanksyon politik e sanksyon diplomatik men Chato e a entèdi tout entèvansyon militè yo malèz. E de menm pou Nasyon Zini yo ka voye yon delegasyon vin gade sa kap pase nan peyi a. Men se fòs yo di yo pral itilize kòm fòs militè, yo pa kapab. Jodi an, yo pa gen kapasite sa a, yo pa gen manda sa a. Koulye a, si se yon konplo Etazini, loksidan, sistèm kapitalis la ap monte avèk yon esklav, se pou yo di nou sa, Romanèt. Sepandan, pa moke san poze okenn rezon wi. Radyo Mega. Yo prepare 2004. Ak yon misyon Rochambeau. Tande byen wi lafrans wi. Lafrans bezwen vanje Ayiti. Yo bezwen netwaye Rochambeau. Yo kreye yon dezòd an Ayiti 2004. E yo met yon komisyon. Misyon sa a rele Rochambeau. E se te Régis Debray ki t ap dirije l. Ou konn sa Miche di? Radyo Mega. Sa vle di, yon eta parya, yon eta san fanmiy, se moun san ras nou ye. Yo prepare nou pou nou rive la jodi an, sa w wè y ap fè la a. Tande pèp ayisyen, sa se yon revanch Lafanse pran sou nou. Jodi an, sa k ap fèt la a, se pou Ayisyen oblije yo wi. Radio mega. Se yo menm ki mete nou la pèp ayisyen. Nou sonje Romanès an 1892 prezidan ameriken Theodore Roosevelt deklare Etazini ap mete grif li sou tout peyi ki gen pwoblèm. E pa vre non. Radio mega. Tout peyi ki gen min, tout peyi ki gen resous yo bezwen pran, yo menm yo kreye yon kawo nan peyi a. Radio mega. Menm si se yon peyi nou tout konnen. Jodi an, nan sa nou ye la a, se kiyès k ap fè dezòd lan? Se yo menm. Yo mete ajan yo pou fè dezòd anndan peyi an. Se pou sa wi, Jeziyas Simon Sam, li te di klè wi, li te di li, lè l fin tande deklarasyon ameriken pou prezidan ameriken fè Roussel wi, li di yo ka mete pye yo nan nenpòt ki peyi k ap fè dezòd. Nèg Jezi li menm, lè l gade konpòtman. ekonomik nan, elit entèlektyèl la, elit politik lan, misye di se li menm se dènye prezidan Ayiti ap konnen. Ou wè depi kilè? Sa vle di, yo di ankò, ameriken te kreye tout dezòd sa yo te ban nou 1915, ebyen jodi a se yo menm ki mete nou la, pou yon sèl bagay, pou yo renouvle yon sistèm ekonomik, pou yo renouvle yon sistèm ki kontwole pa yo menm, avèk ajan pa yo. E yo fè anpil nan yo antre nan peyi a vin abite. Yo pran dwàn, yo pran bank, yo pran mache ekonomik lan, yo pran lajistis, yo pran egzekitif, yo pran primati pou yo, yo pran ministè komès pou yo, yo pran, yo pran tout bagay pou yo, yo pran tè pou yo, yo pran monopòl pou yo, enben, yo pran kredi a pou yo. wap gade aspè legal kesyon avèm e ke Ariel son prezion premye minis defakto ilegal ilejitim e ke mande yon entèvansyon militè sa se responsablite oubyen se nan dimansyon prezidan wi m dakò men se ki è fè è fè li mande l deja a e ke tout dispozisyon ap pran la pou yo vini e ke moun k ap vin an premye yo se Lèzetazini, se Lekanada, se son lè peyi di ami Ayiti. Mennan ann di ke moun sa yo entèvni su le sòl desalinyen, ann di yo vini la tout bon vre, kisa sa bay? Ou wè jodi a Romanès, n ap mennen yon batay avèk sistèm nan, avèk loksidan, san n pa tire yon kout fizi. Epi n ap fè yo fè tout sa k pi mal yo, n ap fè yo fè bèk atè. Paske moman sa a se pa moman tankou 1911, 1912, 1913 yo. Yo te kreye yon kawo yo menm pou yo te jistifye entèvansyon yo a. Jodi a, Ou wè sak pase etazini? Gouvènman ayisyen avèk etazini al devan konsèy sekirite al pran men leve pou yo vin arete teyoris nan peyi a. Teyoris lan se kiyès ou konnen? Moun kap manifeste yo wi, moun kap rele baron bouba anba yo wi. E konyè a ou wè sa ou pat panse? Epi gen peyi ki di non ou paka fèl konsa ameriken avèk gouvènman ayisyen. Radyo Mega. Piga Ariel panse paskel premye minis yon premye minis de facto epil ka fè sal vle non gen de bagay ki lòp avè nou 1 pèp la vin gon dimansyon fè òdinè 2 lidè yo yo mennen yon batay diplomatik pou yo kontre balanse pwoblèm ayisyen an avèk loksidan paske yo menm yo menm pèp ayisyen gon dimansyon ekstraòdinè si le teren. Dezyèmman, lidè yo yo mennen yon batay diplomatik pou yo kontrebalanse loksidan e lèzoumen ayisyen. M repete l pou yo tande byen. Sa vle di, pinga Ariel panse jan l vle, fason l vle avèk loksidan pou yo ka fè bagay yo menm jan tankou lontan non. Yo pa kapab non manèv. Sepandan, Nou se pèp la tou. Vero verba. Pèp ayisyen, nou nan dènye nivo a la. E an menm tan tou, nou nan wout pou n sòti an. Oubyen nou plonje nèt, oubyen nou sòti. Nou sòti kòman? Jodi an, m wè travay nou nan tout kat kwen peyi an. Oblije kanpe anfas loksidan avèk gouvènman defakto a. Sa nou di yo, toutan an pa fèt. n ap kontinye kanpe. Dezyèmman, loksidan p ap ka mete bòt li sou sòl peyi Dayiti. E si l fè l, opinyon piblik pi fò pase yon bonm atomik. Depi kounye a, gade opinyon piblik lan. Li frajilize loksidan. Alman 1804 ke nou gen la jodi a, sa vle di kisa? Se menm kolon yo, se menm esklav a talan, se menm esklav domèstik, se yo menm jodi a ki mete nou nan sa n ye la jodi a. Yo fè nou mache ajenou, yo fè nou mande charite, Lejyon nou ta di nou fatige pèp ayisyen m konnen sitiyasyon difisil pou nou pèp ayisyen moun kap fè mouvman nan kad pwòp peyi an m konnen nou pa gen kòb nan men nou m konnen gen difikilte m konnen nap pran bal m konnen nap divize avèk sitwayen nou pa rapò mouvman sa m konnen sa men nou rive nan yon kafou. Se syèl epi se tè nou gen pou n jere. Oubyen nou mouri, oubyen nou viv, oubyen nou lib. Radyo Mega. Ayisyen, mwen vle pale avè nou ak. Ban m gade yon bagay avèk ou Senatè Jean Charles Moïse. La a se yon Moïse Jean Charles ki fache, k ap kanpe anfas yon entèvansyon militè. Yon Moïse Jean Charles ki fache kont Ariel paske l pa gen dwa fè sa. Men. Lakay mwen gon kamarad ki rele Ricard Pierre ki ki te konprann oubyen ki te vle fè m wè l kòm lagoch, on moun ki ap konbat, on moun ki de la masse. Il est ancien sénateur de Petite Dessalines e l siyen rezolisyon sa a. Radio Mega. Eksplike. Sa pou moun yo konprann, anpil fwa yo di Moïse Jean Charles pa vle ret ak moun, Moïse Jean toujou ap divize ak moun. M ap ba moun yon sekrè atè a. Radio mega. Anpil mwen m pran distans mwen avèk on moun m konnen gon rezon se pa lè bagay yo rive pou nap di moy sa l te gen rezon Romanès Wi. ou ta gon senatè de la repiblik on pati politik epi w pran distans ou avèl depi 4 ans. Se vre m pran distans mwen avek moun nan pou rezon. Radio mega. Se ou k te se ou k te mete l deyò nan pitit Desalin oubyen li k kite pase l fè koren, konvansyon pou refondasyon nasyon an. Se apre w fin mete l deyò paske lè w di pran distans li parèt fransè. Eske se nou k mete l deyò nan pitit Desalin oubyen l te kite puiske Ricard Pierre kite paleman an an 2020 e ke ou menm ou di sa gen 3 zan a 4 ans e ke le mandat appartient au parti Sa vle di w te gentan kite l, nou te gentan pa t sou menm longè dond, avan menm li te fin senatè oubyen manda l te rive nan bout li. Se nou k revoke li oubyen li k te kite kòm pitit Desalin? Radio Mega. Wi senatè. Avèk atansyon! Radio Mega. Gracia ta pral kester senay piblik nan m te fè yon ti reyinyon avèl gade non pou batay nap mennen an mwen se ansyen senatè m konn kòman senay an fonksyone. Radio Mega. Depi w al pran pòs sa a ou pral koz estrikti politik nou an kraze. Dezyèmman, ou menm tou, ou p ap ka rete sou leteren, ou pral dekriye e ou pral disparèt, ou p ap yon òm politik ankò. E m pral di w poukisa. Lè kounye a nou tande pale Jovenel Moïse, lè nou tande Esperan, ki sa k pral pase? Grenn Ayisyen, li pral ba w kòb. pou peye senatè yo. Men l pap janm ba w lajan pou peye ni chofè yo, ni sekirite yo e ni pèsonèl Sena Repiblikan yo pral mete w anfas moun sa yo. E lè sa kiyès ki pral peye sa? Se pitit Desalin. Kounye a nou di ann rann bagay la pi senp. Ou gen 2 chwa. Oubyen w rete nan pitit Desalin oubyen w pran kestè la. M ap gade yon apwòch politik, paske gen yon pakèt moun ki di se laklas politik ki mete n nan sa n ye la a, se bann ou menm yo, bann lòt nèg ki gen ven, trant tan nan politik la, oubyen klas politik la se yo k mete n nan sa a. M ap imajine m, m gen sou mapchin mwen, sou laptòp mwen, m ka toujou pran l mwen vin jwe la a, an 2015, Ricard Pierre k t ap fè deklarasyon pou l esplike poukisa l te kite OPL, an 2009 li te kandida sou OPL. OPL pa asiste l e ke l te di tou nan deklarasyon l lan Roberto Tiborant de on depite Jacmel gen yon eleksyon nan Sidès yo pran l OPL pa kanpe zouti politik sa moutre l pa gen kapasite pou l fè goumen politik nesesè la la l ap pale de lè l te kite OPL pou l vin nan Pitit Desalin e ke eleksyon pou l vin senatè Pitit Desalin an 2016 la l fèt an 2015 donk sou ki baz Ricard Pierre te anndan Pitit Desalin on pati politik Selon mwen menm, de goch, wa presize mwen si l pa sa, e ke nou vin tonbe nan katyouboumbe sa. Kot ideyoloji pati politik yo? Radio Mega. Mesye Romanè, politik an Ayiti, lidè politik yo, anpil fwa pa konn si yo dwat, si yo goch. Wap wè nou menm, Pandan 29 lane, m ap pote yon ide de goch, ou pap janm wè m poze yon aksyon, eskize m, ou pap janm wè m poze yon aksyon ki kontrè a la goch. E tout aksyon nou yo se la goch. Men l difisil pou yon moun fè l. Si yon moun, ou pa gen ren tout bon. Lè gwo avantaj yo vini, ou pap ka kenbe konpòtman epi ide de goch yo. Radyo Mega. Lè gwo avantaj yo vini, Fò gen kouraj pou rete yo. Ebyen, an en mo, m pa pral opine twòp sou lidè politik, men nou menm, kòm on strikti de goch, nou gen on konpòteman, e w ap wè manm nou yo, ki yo menm, nenpòt ki kote yo ye nan peyi an, moun ki altere a nou, ke yo jèn, ke yo moun ki aje, ke yo entelèktèl, ke yo senp peyizan, ebyen tout moun sa yo, w ap wè yo gen on konpòteman. E konpòteman nou an, se pa nenpòt ki konpòteman. Sa ki grav yo, m pa bezwen pini twòp de konpòteman yon lidè politik. Mentnan, kounye a, banm di tèt mwen, Senatè Moïse Josph, nou pral fini paske se sa ki sanse aktyalite a la a, ou di m ke si nèg yo vini la a, oubyen les bottes étrangères, sur le sol haïtien, sur le sol dessalinien, ki sa n ap fè nou menm sur le plan légal oubyen an tèm de mobilisation? M anvi wè ke de Ayisyen ki pa nan anyen k pral mouri Anba bal moun sa yo se sa m ka atann sa. Radio mega. Manèj. Ayisyen yo gen Pou yo fè opinyon an M te di w Yon opinyon Kont loksidan ki monte anndan peyi an l ap pi pwisan pase yon bonm atomik Dezyèmman nou di peyi an San yon kout fizi pa tire nan kan pa nou nou menm. Yo ka toujou tire sou nou wi nou menm. San yon kout fizi pa tire nou menm avèk men nou. Men n ap mete loksidan kawo e n ap mete sistèm ekonomik la kawo. Jodi an, ki sa k pase? Moun pa te panse si sistèm ekonomik lan avèk loksidan te ka rive nan labou konsa. Map gade yo la nan miwa Yap viv nan labou Yap viv nan fatra Konpòtman yo jodia Yo son bann laj Yo pran 200 zan Romanès Yap maltrete nou 200 zan Yap minimize nou 200 zan Yap fè nou kouri kite peyi nou al pase trè nan lòt peyi 200 zan Nou paka jwenn manje vre manje 200 ans monopòl 200 ans yo fè sa yo vle nan peyi an jodi a Romanès premyè fwa sistèm nan ebranle konsa yon gwoup yon jèn yon vyeyà yon klas mwayèn yon peyizan yon ti machann yon ti chofè taksi moto yon etidyan yon elèv yon jounalis yon polisye yon moun k ap viv nan dyaspora a li di non Tèt konpatan ok yo di sa se la Romanes map di peyi an pandan nou menm nap prepare sòl la pou leve kanpe kontre yo yon leve kanpe jeneralize dayè depi 22 out 2022 m te di pèp ayisyen an kanpe pou nou fè yon soulèvman jeneral gen malè kap vini sou nou ebyen nan pwen sa nou rive men malè a malè a kisa li ye se yon gwoup etranje. Divin mete pye yo sou sol peyi Dayiti pou yo kontinye kenbe nou nan fatra, nan kras e nou di l pa dakò. Ede, anndan peyi a moun ap mobilize men tou an manè. Piga Ariel konte sou bagay pati l ap rete l konsa non. Ariel Henry, banm kou sa jodi a. Wi ou se premye minis de facto peyi an. Gen yon sirkwi politik anndan peyi an. Radio Mega. Ki kapab kanpe kom fas a fas avek leta wi. Ariel Henry ka mennen yon batay diplomatik avek lajan. Nou pitit Dessalines yo. Nou ka mennen yon batay politik avek onetete nou, avek kapasite nou, avek enfliyans tou nou gen nan mond lan. Sa vle di kisa? Piga loksidan. Leta a, pouvwa gen nan tèt li e ke l ap fè moun sa yo vini la a. Bon, kesyon sekirite a se o segon plan. Men vin bay gaz, vin bay dlo, fè de bagay imanitè e ke chanje de moun nan gouvèneman e ke arete de moun tou oubyen pèsekite de moun oubyen bay presyon a de moun ki non sèlman dan laklas politik men tou ki dan ladwàn piske yo kwè ke Gen de moun ki te nan dwàn oubyen k ap pèdi de avantay nan dwàn, se yo k ap envesti nan lari a la pou manifestasyon fèt e ke yo ka bay opresyon, yo ka mete yo nan de sitiyasyon difisil. Ou pa krenn ke ou menm tou ou sou lis yo pou yo mete w nan sitiyasyon difisil? Radio Mega. Komanè, Senatè ou pa Moise. wè m di w la wi. M di w lè Ariel Henry t al mande men leve pou yo vin arete teworis nan peyi a. Ki moun ki teworis lan? Tout sa yo, se pou jistifye yon demann devan lakominotè entènasyonal. Radyo Mega. Yo fè yon demann devan loksidan. Gouvènman ayisyen an, yo kreye tout kalite dezòd. Loksidan kreye tout kalite dezòd, tout lòbèy anndan peyi Dayiti pou yo jistifye fo lòbèy Fòm di pi klè, lè m te kòmanse misyon avan, m te fou. Genyen pastè ki te bezwen lave yon jambo paske nèg la te poko lave alepòk epi ki te pran defen nan vètyè. Pou yo retire bagay sa, pastè fransè yo, yo kreye yon kawo an Ayiti. Pwofèt pa yo, yo satisfè, yo kontan, yo lave gwo janbo. Ebyen, lè w wè tou, avèk Jezi w ap vin la a, kale Jezi ap vini l, se pa pou kesyon bandi non, se pa pou kesyon kote la non. Moun sa yo gen yon lòt ajansa, tande pèp ayisyen, pèp ayisyen! Lè pèdi nou ta pral kreye an se tout yon konplo anmwey alon pèp mwen mete sou do nou la e rèlman jodi a pèp la konprann gwo malèt depi avan mwen menm m tap tande diskou Ariel la diskou Ariel la dènye diskou l fè an se yon moun ki son irèsponsab Se tankou yon moun, se yon pilòt ki nan lè a, men ki nan sitiyasyon difisil, epi k ap chèche kote pou l ateri, li poko ka jwenn kote. Sa vle di, bagay la depase Ariel, menm manti Ariel pa ka bay ankò. Trè byen. Dezyèmman Romanès, Fòk peyi a konnen mobilizasyon yo Radio kap Mega. mobilize nan 4 kwen peyi a e 17 oct nan pral devan anbasad amerikèn. Mèkredi kap vini an nou pral nan vil Boul du Nord e. Nou tout konnen mobilizasyon depi lendi pou rive madi mèkredi yo sa pa gen dwa neglije. Jiskaske Ariel Henry pati, jiskaske pèp yo tande rezon nou e ansuit pou Ariel fè bak sou sa l di a pou militè vin anndan peyi a. Pèp ayisyen, tande byen! N ap konkli wi senatè, lè a rive sou mwen. N ap konkli. Trè byen. Jodi a, nou tout konprann ame kriyon yo anvye nou menm apan sa nou gen kòm resous anndan peyi a. Jodi a, sistèm kapitalis lan rive nan limit li. Jodi a, mesye elit ekonomik yo pa gen anyen yo ka di jodi a. E se pou la menm fason ke jèn yo avèk tout kalite trapò nan men yo, yo bay lajan Yo se moun diskredite nou. Yo bay manje. Mobilizasyon pa kanpe. Konnye a, mesye Vanpito bay yo manje. Fò li antann rezon. Yo voye chaje lòt baz pou vin mete fòs yo sou pye pou soutèl peyi Desalin nan. Se pa yon ti fini. M ap di nou konsa. M ap felisite nou. Se pou la premyè fwa mouvman pran ekzanp sa a. Si n gen malè, nou kite mouvman sa kase nan men nou. Radyo Mega. Radyo pou tout pèp kite peyi a. Gen sa ki anba, gen sa ki anndan. Gen sa tou ki te di yo pa ladan. Gen sa k di sa pa regade yo. Eben jodi an, nou tout an danje. Pèp ayisyen, depi premye jou moun sa yo pati, yo parèt nan èwopò nou, yo parèt nan pò nou yo. Nou pa bezwen mete barikad avèk kawoutchou avèk grenn machin non. Fè non zòt gen bon kanpay. Fè mayo fò yo pou yo pou n pa janm deplase. Epi tou, avèk anpil slogan, avèk pankàt nou pa tchè nou menm. S on batay kominikasyon politik. S on batay estrateji politik. S on batay politik diplomatik n ap mennen nou menm. Paske nou menm, nou pa nan vyolans.